Medam, mesye, bonswa depi Studio 18 Lavwad Lamerik nan Washington, mwen se Jacquelin Belizaire, kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a. Jodi mèkredi 19 oktòb 2022 a, kriz ayisyèn nan twouve l yon lòt fwa ankò devan Konsèy Sekirite Nasyonzini an nan New York. Ayiti, kantite ka kolera yo ap ogmante, sitou nan depatman Lwès, Sant ak Nip e nan prizon yo nan kapital la, Pòtoprens. Epi demand Etazini, La Grand Bretay ak La Frans pou Konsèy Sekirite Nasyon Zini an fè yon sesyon pou diskite sou Iran kap founi zam bay La Risi nan gè kont Ikrèn nan. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske w chwazi voa Kreyòl pou w enfòme w aprè midi a yon lòt fwa ankò. Enben, gwo pwen nan aktyalite a se ke yon lòt fwa ankò dosye Ayiti a li twouve l nan Nasyon Zini, pi presizeman nan Konsèy Sekirite a. te enben te gen sesyon k pou te fèt Valerio Saint Luc k ap swiv li trè prè pou nou pral di nou ki sa k pase. An efè, Jean Clair Belizaire, Lèzetazini ak Kanada ansanm ak lòt peyi manm Konsèy Sekirite Nasyonzini yo ki yo menm sipòte rezolisyon sa a ki mande pou vyolans ak aktivite kriminèl an Ayiti ta sispann imedyatman twouve jwenn yon ti reta nan vòt ki ta dwe fèt selon sèten moun yo te di ke se ta jodi a. Men, dapre anbasadè peyi Lafrans lan nan Nasyonzini, Nicolas de Rivière, vòt la sa ranvwaye, li ta gen yon ti reta, yo ta prevwa l pou vandredi pito, vandredi 21 oktòb sa a. Se la ke Konsèy Sekirite a ta sipoze vote sou rezolisyon sa a, yon rezolisyon ki ta sipoze enpoze de sanksyon. sou patikilyèman lidè gang enfliyan sa ki rele Jimmy Cherizier ki gen pou ti non jwèt li Barbecue. Rezolisyon sa tou ap enpoze de sanksyon sou lòt moun ak gwoup ayisyen ki angaje yo nan aksyon ki menase lapè, sekirite oswa estabilite nan peyi a, dapre pwojè rezolisyon sa. Donk, jodi a Jacquelin, Rezolisyon an selon sèten moun yo panse ke l ta pral pase o vòt nan konsèy sekirite a. Donk anbasadè Lafrans lan di laprès ke se ta ka vandredi pwochen, donk vandredi 21 oktòb lan, ke rezolisyon sa a ta ka jwenn on vòt nan konsèy sekirite. Donk nou menm nan voa Kreyòl nou branche, nou sou plas e si vòt la ap fèt vandredi, n ap la pou nou pote ba ou detay yo depi katye jeneral Nasyonzini. Mèsi Valerio Senlwi, m pa konnen Valerio si w te gen yon lòt bagay ou vle ajoute oubyen èske ou te ka di nou an gwo sa k nan pwojè rezolisyon sa a? Eben, se yon pwojè rezolisyon de 10 paj ki te finalize madi dènye kote ke nan pwojè sa a, m ap reprann ankò, yo ekri patikilyèman, se espesifik, yo kareman sible Jimmy Cherizier ki li menm ta sipoze jwenn sanksyon. andedan rezolisyon sa. Sanksyon yo se ta anpeche l vwayaje, e friz byen ke l ta sipoze genyen yo, epi mete anbago zam sou li. Men an menm tan tou, genyen yon lis de apeprè yon dizèn de moun, e gwo chabrak dapre sa yo di, de moun ki yo menm tou ta enplike nan finanse oubyen nan enfliyanse oubyen ankouraje zak vyolans, kidnaping nan peyi a. Lis sa jisteman nou menm nan voa Kreyòl n ap gade pou n wè si n ka jwenn lis sa. Men annatandan, Se non Jimmy Cherizier ki site anpil nan rezolisyon sa a. Yon rezolisyon, ankò yon fwa, ki jodi a moun te panse l t ap vote, men vandredi nou pral gade pou n wè. E nan rezolisyon sa a tou, n ap raple ke anbasadè nan Nasyonzini, anbasadè Etazini, li fè konnen ke genyen yon peyi nan rezolisyon sa a ki ta sipoze pran lidèchip rezolisyon sa a pou l ta li menm, E mwen vini an Ayiti e avèk dè fòs, avèk yon fòs rapid, yon fòs rapid entèvansyon pou kapab ede lapolis nasyonal kwape ensekirite avèk aktivite gang yo. Se sa an gwo ke nou retni jiska prezan nan rezolisyon sa a. Donk n ap swiv pou ou. Donk vandredi, si l ap vote, n ap sou plas pou nou pote enfòmasyon yo bay tout moun k ap branche. Mèsi Valerio, Valerio Saint-Louis t ap swiv pou nou de trè prè sa k ap pase nan Nasyonzini ke se swa sou dosye Ayiti a oubyen sou lòt dosye ankò donk kesyon Ayiti a avèk fòs etranjè ki ta va foule sòl nasyonal la, sòl peyi Dayiti a se demand la pou fè fas ak ensekirite a se yon kesyon ki divize sosyete ayisyèn nan gen anpil reyaksyon. ki soti sou li e voa Kreyol te pataje avèw reyaksyon ki soti ke se swa Boston, New York e pi nan peyi Dayiti. Kounya nou pral sou beton an nan peyi Dayiti nan Pòtoprens kote jodi a te gen yon bouch louvri ant militan e politik avèk lapolis anba zye korespondan nou nan Pòtoprens Renan Toussaint. Se nan zòn Dèlma 30, mèkredi 19 oktòb 2022 an, nan moman plizyè sitwayen ak militan sosyopolitik te gen bouch louvri ak yon gwoup polisye espesyalize ki t ap tante leve barikad yo te drese nan wout lan pou fè pase revandikasyon yo, revandikasyon ki gen rapò ak demisyon Ariel Henry nan tèt pouvwa a ak kont ogmantasyon pri kabiran. Nou pa nan pwovokasyon, nou pa pwovoke lapolis, nou pa bandi, nou pa gen zam nan men nou. Nou di ke n ap fè yon revandikasyon popilè, yon revandikasyon pou retire polisye a nan maras ekonomi. Non, non, non, non, non, yon revandikasyon pou retire polisye a nan malsite, nan malpwoprete. E sa fè jodi a, nou di tou, nou menm, fò polisye a kite nou revandike. Isca bloke tèminal bare, nèg sa yo pa ka ale. Yo pè jeneral Isca. Lè ale iskap touye plizyè nan yo e l sou boule yo pa ka ale. La belekou, estasyon Gonayiv, gaz la bloke yo pa ka al debloke l. E nan mouda malerèz, men ti makak tòse l la. Men yo pa ka al, yo pa ka al men ti makak. E depi Ariel nou bezwen. E mwen m kwè tankou yon sitwayen antanke nèg an Dèlma 30 nou chwazi kanpe jiskobou. Depi Ariel la, l ap fè m plezi. Sitwayen ak militan sa yo kontinye plede kont entèvansyon militè etranje sou tèritwa nasyonal lan. Yo ban nou 10 misyon deja. Li pa itil nou yon merd. E sèl Ayiti yo bay 10 misyon. Gen peyi yo ba yo 2 misyon yon misyon. Yo jwenn yon rezilta. Men nou menm Ayiti yo ban nou 10 deja. Nou pa jwenn oken rezilta. Men y ap lanse pou yo ban nou onzyèm la. Kont okipasyon militè etranje nan peyi a. Ba okipasyon pèp okay mwen an. Depi yo byen ekipe l, fò yo fè yon lavaj anndan l. Paske gen anpil move grenn anndan polis nasyonal la. Fò yo fè lavaj ladan l. Polis se youn nan bagay, se youn nan bagay ki ta, ki gen plis metriz. Men an Ayiti nou pa wè l. Pandansetan, gen kèk zòn adjasant Pòtoprens aktivite biznis yo te fonksyone oralanti. Sektè transpò an komen an te mache tou timidman akoz pwoblèm kabiran an Premye Minis Ariel Henry ak ekip li an pa janm rezoud ke chofè yo pa janm jwenn depi plis pase yon mwa nan stasyon sèvis yo. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Mèsi Ronan Toussaint, pandan se tan genyen yon lòt sijè nan aktyalite a ki se kesyon kolera, eben eh, Ministè Sante Piblik ak Popilasyon li konfime gen 66 ka kolera, 564 sispèk, 22 desè anba kolera. Yo resanse tou anpil ka kolera nan zòn metwopolitèn Pòtoprens la men tou nan depatman tankou Sant, tankou Nip ak Latibonit san bliye Nan prizon Pòtoprens yo ke yo konte separeman, pa egzanp nan prizon yo genyen 271 ka, 14 ka konfime e gen 14 desè, e son dosye tou ki te parèt ankò devan òganizasyon mondyal la, nap pale de Nasyonzini. Gen òganizasyon panamerikèn ki lanse yon apèl pou 13 milyon dola pou yo kapab fè fas ak epidemi kolera nan peyi Dayiti. Ou sou voa Kreyòl wap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Branché troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélisère, Jean-Robert Philippe, Valérie saint Trois journalistes dans troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec une invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Epi jodi a ankò nan twazyèm mitan n ap gen yon envite espesyal. Sou voa Kreyòl jodi a envite nou se Reginald Delva, spesyalis e konsiltan nan zafè sekirite. Reginald Delva ansyen sekretè deta a la sekirite piblik. Reginald Delva ansyen ministre de lenteryè. Reginald Delva pral pale sou posiblite yon fòs entèvansyon rapid an Ayiti. Reginald Delva pral pale sou ensekirite, gang, kidnaping. Jodi a nan twazyèm mitan a 5 è sou tout platfòm voa Kreyòl yo, Reginald Delva pral reponn kesyon 3 jounalis voa Kreyòl yo. Branche voa Kreyòl. Epi Etazini, La Grand Bretay ak La Frans yo mande yon rankont ak. Konsèy Sekirite Nasyonzini an pou diskite sou desizyon Larisi pran pou l itilize aparèy telegide ke Iran ba li nan gè kont Ikrèn nan. Jean Robert di nou ke demand sa fèt nan moman Larisi deklare on lwa masyal nan 4 rejyon Ikrèn anekse yo. Jean Robert Philippe, Avèk nouvo devlopman sa, Iran ki antre nan nan dosye a, donk son sitiyasyon ki. parèt konplike daprè espesyalis yo. Wi, se yon lòt aktè ankò yo ka di ki antre nan gè a, menm lè Iranyen yo di yo menm yo pa vann Larisi okenn aparèy telegide pou l al batay avèk Ikrèn. E Larisi di li menm tou l pa achte. Se okenn aparèy telegide tou al atake, men la reyalite li sa li ye a, se ke genyen avyon telegide sa yo vrèman, aparèy telegide sa yo vrèman ki ap opere nan syèl Ikrenyen an ke la Risi ap itilize nan gè a. Sa se sa verite a ye antretan. E men Ikrèn di li menm kèlkeswa lwa masyal pa egzanp ke otorite Ris yo pran la pou konplike lagè a, sa pa anpeche ke l kontinye mennen operasyon pou l wè si l ta va reprann teritwa ki anba kontwòl Larisi yo. Dapre diplomat yo, demand Lafrans, Lagrand Bretan ak Etazini fè a gen ladan l pou yon ofisyèl Nasyonzini enfòme Konsèy Sekirite Òganizasyon Entènasyonal la sou itilizasyon aparèy telegide Larisi ap mennen ann Ikrèn. Seyans lan l ap dewoule ak tout pòt fèmen. Responsab Ikrenyen yo deklare aparèy telegide ki itilize nan seri atak semèn pase a nan peyi a, sitou nan kapital la, Kyèv, se aparèy telegide Iranyen modèl Shahed 136. Aparèy yo eksploze apre yo touche sib yo. Minis Afè Etranjè Ikrenyen an, Dmytro Kuleba, fè konnen nan semèn ki pase yo gen plis pase 100 aparèy telegide ki ateri nan plizyè izin elektrik, izin tretman dlo izaje, apatman rezidansyèl, Dirijan l'OTAN avèk fòs lame Ikrenyen yo gen lontan depi y ap mande yon atak nan direksyon Kherson san konsiderasyon pou moun ki kapab blese pami fòs lame avèk popilasyon Ikrèn nan. Bonè madi 19 oktòb la, fòs ris yo lanse plizyè atak ayeryen sou plizyè vil Ikrenyen ki touche rezo distribisyon enèji, koupe kouran elektrik avèk rezo distribisyon dlo. Pa odepal Prezidan Vladimir Putin ki te pale nan televizyon devan manm Konsèy Sekirite peyi a entwodui yon lwa masyal pou 4 rejyon Ikrenyen ke Moskou anekse avk federasyon an semèn pase a. Joubert Philippe, voa Kreyol, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, e daprè dènye nouvèl toujou konsènan e gè an Ikrèn, enben gen Inyon Ewo, gouvènman nan Inyon Ewopèn yo, enben yo dakò ansanm pou yo enpoze nouvo sanksyon kont e Iran, donk e yon sitiyasyon ke nap swiv pou ou. Epi jodi a isit Ozetazini Prezidan Joe Biden anonse enben lap retire nan rezèv stratejik Lèzetazini 15 milyon dwoum petwòl, nan lide pou fè gaz la bese sou mache nasyonal la. Li pran desizyon sa a sitou apre ke peyi ekspòtatè petwòl yo, OPEP, anonse yon rediksyon nan pwodiksyon y ap fè nan kesyon petwòl. E fò n di ke desizyon sa yo ap pran nan moman ke Etazini ap pare li menm pou l òganize Eleksyon mi-manda e tout kesyon sa yo enpòtan nan eleksyon mi-manda yo daprè spesyalis yo. Donk nou kapab wè Prezidan Joe Biden li menm ki anonse gwo desizyon sa 15 milyon dwoum petwòl nan rezèv stratejik Lèzetazini paske li pa vle ke gaz la remonte ankò sou mache nasyonal la sitou aprè anons ke OPEP fè sou kesyon an. Ou toujou sou voa Nouvèl, w ap suiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. N ap rete toujou isit Ozetazini pou n pale de eleksyon mi manda. Yè te genyen yon deba sitou an Florid. Serge Rodrigues pral di nou plis. Deba ki dewoule yè madi a nan kad kous senatoryal eta Florid ant aktyèl senatè Marco Rubio ak depite Val Demings ki reprezante dizyèm distri kongrè a nan menm eta a, se yon deba ki te chofe anpil. Senatè Marco Rubio, ki chaje ak elektè ayisyen nan sikonskripsyon li reprezante an Florid la, e ki toujou ap bay opinyon sou dosye Ayiti a, enben li te sibi atak sou atak nan men rival Val Demings kap chache pran plas senatè a nan men li. Nou dwe presize ke egzèsis elektoral sila te santre pou pi fò sou politik nasyonal Etazini ak relasyon entènasyonal. Youn nan kesyon moderatè deba a te fokis sou dwa pou fanm jete pitit ou pa sou teritwa ameriken an. Senatè Marco Rubio eksprime dezakò l ak kesyon avòtman an. Mwen dakò a san pou san ak lide pou moun ki ansent fè pitit la. Mwen vle retire dwa nenpòt moun genyen pou aji nan sans sa a. Mwen kwè lavi yon ti inosan merite pwoteksyon lwa peyi a, Chak pwopozisyon lwa mwen patwone sou avòtman toujou mache ak eksepsyon. Yo tout gen eksepsyon paske se konsa yo ka pase, se sa majorite a pral sipòte. Pwopozisyon lwa w ap pale a, se pa Senatè Lindsey Graham nan ki pi endiljan pase yon pakèt peyi an Ewòp, eksepte de ladan. Depite Val Demings ki vle rache plas senatè a nan men Mesye Rubio pa t pèdi tan pou demanti deklarasyon palmantè gran kò Etazini an. Senatè Rubio, ou genlè panse elektè Eta Florid yo kwè nan Tonton Nwèl. Toudabò, ou te di aklè ke ou apiye lide pou pa gen okenn eksepsyon, menm lè se kadejak yo fè sou fi ansent la oubyen se pwòp manm fanmi li ki ba li gwosès la. Antanke detektiv lapolis ki mennen ankèt sou ka ensès avèk vyòl, Mwen pa panse se yon bòn ide pou yo vyole yon tifi dizan e pou l oblije kenbe pitit kadejakè a. Pou sa k konsène politik etranjè, depite Val Demings presize ke Etazini toujou itilize diplomasi lè li a yo bò tab negosyasyon l'OTAN yo paske peyi a pa kapab kite yon atak nikleyè fèt kont li. Senatè Marco Rubio, sou bò pa li, di li t ap pi fasil pou yon atak nan sans sa a fèt sou yon ayewopò nan peyi Lapolòy. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Donk n ap raple ke eleksyon mi manda yo fikse pou 8 novanm k ap vini la, se yon eleksyon ki fèt toujou nan mitan manda yon prezidan isit Ozetazini, s on tradisyon nan kilti politik Lèzetazini e voa Kreyòl ap swiv de trè prè pou nou sa k ap pase nan kad kanpay eleksyon mi manda yo notaman nou sot wè sa k ap pase la nan deba ki te fèt sou senatoryal nan zòn Florid. N ap retounen nan peyi Dayiti e ankò n ap pale de Mikaben, yon trajedi ki frape kominote ayisyèn lan. Enben gen minis kilti ak kominikasyon an, Emmelie Prophète Milcé ki anonse ke gouvènman ap travay sou posiblite pou ta genyen fineray nasyonal pou atis ayisyen Mickaël Benjamin alyas Mikaben nou konnen ki te mouri samdi ki sot pase la nan vil Pari nan peyi Lafrans. Yves Manuel gen detay. Omaj yo ap rapousib apre desè samdi pase a sou sèn Pari kapital peyi Lafrans atis Mickaël Benjamin di Mikaben. Menm klas politik lan ki pa toujou reyisi mete yo dakò sou jesyon peryòd tranzitwa lan yo tout mete yo dakò fwa sa pou koube devan depouy chantè a. Dram sa a se kòm goudougoudou 12 janvye 2010 lan, selon minis kilti ak kominikasyon an ki anonse l ap travay ak ekip li pou detèmine nan ki mezi li pral kapab rann yon omaj nan non Repiblik la. Nan sans sa a, li deja pale ak Premye Minis lan e yo diskite sou posiblite pou òganize fineray nasyonal an favè Mikaben, Selon Emly Prophète. E mwen rele premye minis lan maten an e nou pale de fineray nasyonal pou Michaelle Benjamin paske li pral nan paj la repiblik yon repiblik ki ekstrèmman rekonesant de travay Michaelle Benjamin fè kèlkeswa desizyon fanmi an pran nou menm de konsè avèk yo E n ap fon omaj an Ayiti. Disparisyon Mikaben nan se yon sin ki anonse yon nouvèl Ayiti, se antouka prediksyon Roro, batè gwoup Djakout Number One nan. Ou wè lè lap monte an santi ke lap fè yon sakrifis surhumain pou men fòl fèl e il a reusi a le faire avèk drapo peyil lan koul sa vle di ke men se te destine pal sa poul mouri sur le champ de bataille Pou veyikile yon bòn nouvèl pou le peyi. Men sak fèt la la a, se yon limyè, se yon mesaj ke nou pral gen yon nouvèl Ayiti. Nan yon nòt li pibliye madi 18 oktòb 2022 an, fanmi Benjamin atire atansyon popilasyon an sou divès endividi kap chèche tire pwofi nan lanmò Mikaben nan. Nan sans sa a, manm fanmi an presize pa gen ankenn kòlèt fon ki mete an plas. Yo mande popilasyon an pou rete vijilan pa rapò a sitiyasyon malouk sa yo ap travèse. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. E selon yon sous pwòch fanmi an ke nou ka fè konfyans, enben fineray Mikaben pap fèt an Ayiti, e men tankou minis kominikasyon ak kilti a di, enben yap fè aranjman pou ta gen yon fineray nasyonal nan peyi Dayiti pou Mickaël Benjamin, alyas Mikaben, donk nap chache plis enfòmasyon pou ou sou sa. Donk sa vle di se yon dosye ki toujou rete nan aktyalite a depis depi lanmò a te rive samdi ki sot pase la 15 oktòb nan vil Pari nan peyi Lafrans pi presizeman nan Accor Arena a. Men nou menm nou te voa Kreyòl t al sou beton an nan peyi Dayiti pou n konnen kisa moun yo panse de trajedi sa. Son atis map swiv depi 99 lè l fè hit 24 desanm kote ke se te yon trè trè trè trè trè bèl chante nwèl ki vrèman make tan l e ki make tou nwèl peyi dayiti aprè sa nwèl fòk pran sou mesye de 2000 apati de 2001 se te konn fè de bèl de bèl konpa love pou sa avèk avèk plizyè atis. Avèk anpil tristès, chòk sa a fè yon pakèt efè lakay nou. E lè w pale de Mikaben, Mikaben se jenerasyon m. M fèt 81, m kwè Mikaben fèt 80, m fèt 83, Mikaben fèt 81. Kidonk, se yon moun mwen viv. Se pa yon moun ki ap pale m de li, se yon moun ke m viv. Bon, anojou m poko ka dijere l, ou konprann. Mikaben kite yon chòk. Nan tèt tout ayisyen nèt, kèlkeswa kote w ta viv sou planèt tè a. Menm si atis nou, bon, lanmò Mika vrèman frape m. Konprann? Paske se atis peyi a, se yon nèg ki reprezante nou, nasyon an. Epi, jounen jodi a, pou jan l mouri a, sa vrèman touche nou menm ayisyen. Bon, m pa konnen. Pou mwen menm Mika stati Mika son nèg ki ta dwe nan mize nasyonal paske Mika reprezante yon pakèt bagay pou nou anndan nasyon an. M pa konnen pou lèzot men mwen menm Mikaben se yon gran atis k ap toujou rete nan memwa m. Lasèl choz w ap gade lè w ap gade zye m ke m pa dòmi m toujou ap panse avèk kòm si yon gran atis konsa men menm lè a di yo pa pwomo talan men bon Mikaben ap toujou rete nan memwa paske kòm yon gran atis. Mikaben se yon modèl pou peyi a, egzanp nan chante l yo, li bay anpil egzanp, mesaj. Mikaben et on egzanp. Modèl atis se tout moun, yon jèn konsa e kòm se prezante peyi a nan yon lòt peyi. Atis se tout moun. Donk se te ke deklarasyon kèk moun nan Pòtoprens ki t ap opine sou lanmò Mikaben. E n ap chache ankò lòt enfòmasyon paske gen anpil moute desann k ap fèt nan Pari, nan peyi Lafrans e gen anpil tou gen moun ki ap pale de lòt koze, de mit. Men nou menm nou baw enfòmasyon ke nou genyen e nou genyen sou plas se kolaboratè nou Francklin Edouard J-Dems kap swiv pou nou, nou wè omaj, nou wè tout flè ke yo mete devan Accor Arena pou an memwa Michaël Benjamin alyas Mi. Kaben. Yon lòt Ou toujou sou voa Kreyòl w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen Lòt pwen nan aktyalite a Nou pral pale kilti Dezyèm edisyon Kreyolofoni Enben nan Miyami eta Florid enben yo pale de kreyòl paske mwa kreyòl la se mwa lang kreyòl ayisyen an Ann di lang kreyòl la toukou Jeanty Augustin Junior ap di nou plis. Kreyòl, Zouti pou devlopman lakay se tèm òganizatè yo te genyen pou dezyèm edisyon Kreyolofoli an pou sansibilize tout Ayisyen ki p ap viv Ayiti yon fason pou yo toujou kenbe kilti a wo. Pou dezyèm edisyon sa a, Kreyolofoli ap òganize nan senk peyi. Li deja fèt Chili ak Etazini, rete tou pa Lafrans, Espay ak Ayiti. Voa Kreyòl te pale ak Ralph Penel Pierre, kowòdonatè festival sa nan Florida. An 2021 nou di an nou fè yon aktivite ki pral fè nou sonje kilti nou. Paske lè w deyò, premye bagay lè w gen nostalji, sa ki jenere nostalji lakay nou, se kilti nou ki lwen nou. Lè nou pa Ayiti, nou gen tandans bliye kreyòl la. E kreyòl la, se sèl zouti ki ka pèmèt nou rete konekte youn ak lòt. Kominote nou an si l divize, se paske l pa fò. E fòs yon kominote se kominikasyon. Doktè Wilhelmine Edouard, sòti Ayiti pou vin patisipe nan aktivite sa a, te bay voa Kreyòl enpresyon l sou aktivite kreyolofoni an. Mwen panse ke son aktivite ki ta sipoze fèt chak ane. Si li te ka fèt an 2 fwa par ane li tap byen bon, paske li pèmèt anpil moun rekonekte, li pèmèt nou konprann enpòtans pou nou pale plis kreyòl, men se pa, kreyòl la se pa sèlman lang kreyòl lan gon, li tou, li gon kilti ladann tou. Donk lè wap chanje avèk lòt konpatriyòt menm jan avèk ou, ou konprann enpòtans pou enplemante kreyòl lan. On egzanp mwen ka pran, Jodi a mwen gen yon fanmi ki vini soti jis Tampa, ki vini jis paske yo wè ke gen yon liv timoun an kreyòl, yo te bezwen gen aksè a liv sa. Donk se pou montre w ke enpak kreyolofoni genyen sou kominote a. Kowòdonatè Kreyolofoni Florida a ap di nou kibò yo vle rive ak mouvman sa a. Se de sa Kreyolofoli ap preche. Donk, sa vle di Kreyolofoli se yon mouvman l ye. Nou gen Kreyolofoli Ayiti, nou gen Kreyolofoli Chili. Non sèlman mwa kreyòl la fini, depi premye oktòb nou gen yon emisyon ann Ayiti ki rele Koze Kreyòl ki ap sòti, ki ap pase chak dimanch sou Modèl FM. Nou genyen de emisyon ki ap fèt Chili, nou gen de emisyon ke nou pral inisye Florida tou. E nou gen anpil chèchè, anpil moun k ap fè rechèch sou kreyòl la tankou David Bito, tankou DeGraff, tout moun sa yo nou gen yon seri de dokiman nou pral pran lan men yo, nou gen yon seri de. Chita, chita pale ansanm avè yo pou nou pou nou pouse kreyòl la chak jou Bondye mete. Jeanty Augustin Junior, Miami, pou Lavwadlamerik. Donk vrèman kreyòl la alonè nan Miami, Eta Florid. Mèsi Jeanty Augustin Junior. Ann pale spò kounye a, n ap pale de yon envansyon ke yon Ayisyen fè nan kesyon. Spò donk se yon gwo bagay wololoy nou pral rejwenn Jude Deronceré depi Florid. Voa Kreyol retrouve jounen jodi an nan Southeastern University nan Gymnasium nan kote ke nou vin asiste a yon match, yon match de Annette Ball 360. Annette Ball 360 se yon spò ki envante pa yon Ayisyen ki pote non Fritz Valdeus kap esplike nou ki kote ide sa li soti. Se apre ke nou te fè yon moman de seyans de meditasyon, epi nou te priye, epi nou te jwenn Annette Ball nan yon vizyon. So, se pa nou menm ki te deside ki jan ke nou ap fè l, men se te nan yon vizyon ke nou te jwenn li pou tout pèp nou an e pou limanite. Se nan lane 2006 ke Fritz Valdeus envante Annette Ball 360. Se yon spò ki jwe avèk 6 jwè sou teren avèk yon gadyen. Nan 2 zan, Annette Ball ap nan 24 peyi. Nan fen ane 2023 a, ke nap gen 16 ekip Ozetazini. So, vizyon ke nou genyen pou Annette Ball, li grand anpil. Nou te pwojte pou ane 2022 an, pou nou te nan 8 peyi, nou nan 8 peyi. Nap sinyale ke se avèk anpil fyète ke 2 ayisyen te vin patisipe nan match ki te opoze Orlando avèk Fort Lauderdale. Sa se yon envansyon ayisyèn, se yon ayisyen ki envante li, ebyen nou di bravo a tout moun ki adopte a Netball. Pase depi se bagay ayisyen ap fè isit depi se wap evante m ka. Bon, m bon fòs. pa rann mwen kont ke ayisyen te janm kreye yon jwèt, donk m panse ke tout ayisyen ta sipoze apiye jwèt sa. Nap sinyale ke le match a netball 360 opozan Orlando a Fort Lauderdale te fini par 22 a 2 an favè de Fort Lauderdale. Jude de Onstre, voa Kreyol, Fort Lauderdale, Florida. Mèsi Jude, donk fòn mennen Annette Ball 360 nan peyi Dayiti pou kapab gen konpetisyon. Se avèk dènye nòt sa, nòt spòtif sa ke nap mete fen gen anpil moun fanatik Real Madrid kap fete avèk Karim Benzema ki ranpòte balon dò la, nou di bravo. E se yon plezi pou nou te sèvi w Vasco mèsi Mèsi Ben Epi randevou 50 tapan avèk Reginald Delva kòm envite nou Mwen se Jacquelin Belizaire nan non tout sèvis kreyòl la nou di w mèsi dèske w te branche e mèsi dèske w ap branche a 50 tapan Bonswa.